Aprè atis la fin poste ak ekip chèf gang Peti Frè, li menm nou konnen lapolis arete l ak 3 lòt moun nan Petyonvil, se kounye a la nou pral gen zen nan la repiblik. Bonjou bonswa tout moun konekte rezo enfòmasyon Sofia TV 83, tou depan de lè ki kote e moman ou pral gade epi tande videyo sa, Nou gen plezi pou n enfòme w avan w ale si w poko fè sa sonje abòne avè n wap toujou notifye sou aktyalite a. Yon gwo koze gwo malè souke peyi a, chèf gang Petit Frère ak plizyè lòt moun pale sou dosye a, yo plenyen, di se kout dwèt, pale anpil, men pou otan lari a deja konnen Ekip la nan gang. Baz 257 se pi gwo baz k ap fonksyone nan Petyonvil, lapolis rive mete anba kòd Peti Frè e jodi a pawòl anpil la deja kòmanse. Nou pap rete anpil koz yo gentan gaye, la repiblik pral tande plis detay men antretan nou pral fon pase pran pastè Amel Li te rete pèsonèl. Men tout moun sou Smart la konn sa map di an. Sa vle di, e pa pou di mwen menm ki fèl sèlman ok. Bon demwazèl la te antre nan yon djòb, li jwenn salèl li touchel. Kounya ann pase nan yon lòt faz. Yon nouvèl ane antre, ann pote yon fwi ki miyò. Fason ke map gade Bon Repo, lè map gade o nivo de zòn yo, e e m panse ke tou ti chankre mwen moun yo ap fè, lè moun nan pral nan Nò, bon ok, anpil difikilte. E se pa sèlman Kanaran k pa bon. Sa ka rive se Kanaran nèg yo fè pòz y ap voye je gade nan moman an. Men tout kote k pa bon la nan moman an. M chwazi mwen menm fè yon poze, fè nèg mwen ret anndan zòn nan pou ka retounen gen yon vi nan lari a. Ok! Sa vle di moun nan Nò, Okap, tout kote, si nou tout fwa yo di nou gen tire Kanaran, se pa ni yon brakaj, ni se pa yon bagay yon nèg ap pran, sa ka rive se yon atak k ap fèt anndan Kanaran. Atak la ka ap fèt. E pwòp nèg ki anndan zòn nan ka defann tèt li ou tande bri kout zam. Men pou nou menm, nou fè opoze. Ok. Nou fè opoze pou tout bagay sikile nòmal. Pa rapò avèk moun Bon Repo, e moun Nò, Akayè, Kabarè, tout moun. M vle fè moun yo konnen, but mwen menm pandan ane 2023 a, m vle fè yon antre nan silans mwen. Men m pa vle kenn moun al panse. Kòmsi, rezon pou lakèl ki fè m t ap goumen, se te pou pètibe moun, bay moun pwoblèm, oke. Mwen menm m pa chache okenn gè avèk lapolis. Ni m pa gen okenn kont tou avèk lalwa. Ni m pa nan okenn kont a lapolis. Dayè mwen menm toujou nan lari, lè m nan lari, se lapolis ki tcheke pou mwen, se yo menm ki toujou kanpe m, tcheke si plak mwen nòmal, asirans mwen oke. E men sa k genyen. Mwen menm, m chwazi. Pou m fè yon poze. Fè tout nèg m genyen ki gen zam ilegal nan men yo onivo de Kanaran, fè yo rete anndan zòn yo. Ok. Men m vle fè peyi a konnen de fwa gen anpil fwa lè kout zam ap chante e pa fòt Jeff, ni e pa fòt Kanaran. De tout fason, li pa bèl lè moun nan anndan lakay li, ou vini avèk traktè w vini, ou vin kraze kay moun nan, ou di kòmsi w ap fè operasyon. Non, sa pa operasyon. Operasyon men kisa li ye? Ou konn tout fason w ka fè yon operasyon pou w pran yon bandi. Pa egzanp, Jeff nan tout lari l tout kote. Ok. Sa vle di ou pa vle arete m. Oubyen ou pa kapab. Kisa k fè w pa arete m? Ou di w bezwen m, ou di sou dat. Sa se 1. Dezyèm bagay ankò, kisa li ye? M panse ke kraze kay moun yo e pa li k solisyon an. Sa vle di, imedyatman an, traktè an antre l ap kraze kay moun. Ap gen bal tire. Wout la ap vin enpratikab paske gen mòn gen tout kote. Bal ap soti tout kote. Sa vle di e pa nou menm ki mete nò pa fonksyone. Mwen menm deside pou m fè bon repo refoksyone, pou m bay yon trèv, pou moun nan nò pase sou wout la. Ok. M garanti tout moun avèk pawòl mwen e Jeff pa nan kont avèk ni moun nan nò, ni moun bon repo, ni avèk lapolis, ni avèk lalwa a pèsòn. Mwen nan kont avèk moun ki vin anmègde m lakay mwen. Depi moun nan antre kanaran. Li vin pètibe m, tankou kraze kay moun, fon seri de bagay, se nòmal, kout fizi ap toujou voye. Si nou tout mouri deja, sa di n pa ka ap pè lanmò ankò. Gon bagay Matyas di ki enpòtan, misye di, li rann li kont, pami tout pwoblèm ke n genyen, gon sèl nou bezwen rezoud, pwoblèm lanmò a. Depi nou rezoud pwoblèm mouri a, tout bagay fini wi. Paske tout bagay nap bat kont, tout sa n pè nou pè mouri. Depi nou rezoud pwoblèm mouri a nap viv trankil. Paske nou mouri deja. Sa vle di kisa? Koman w imajine ke lapolis arete plizyè moun. nan baz 257 nan Mòn Lazare. Yon baz ke m te denonse deja isi a. Baz sa, dayè Morvan bay anpil enfòmasyon sou dosye bahay sa nan Mòn Lazare. Yo arete ti chèf. E sa fè kèlke tan m ap di n ke zafè bahay Etienne May sa, Son bagay tèt chaje e ou wè si kòman ministè sa ou kwè gen yon bagay li ka di ministère des cultes o mwen gen yon bagay li ta di e pa sa paske la culture paske zafè Etienne Maille lan gen twòp move zangi ladanl e se sat fèm gen anpil nèg ki atake nou. Sosyete ayisyèn nan tèlman gen sitirè ladan l, gon seri de nèg yo pa t janm panse yon fwa nan vi yo t ap gon tete, t ap gon morvan ki t ap deside denonse deriv yon seri de nèg ap fè nan sosyete a. Nèg yo la nan mitan nou, y ap vòlò, y ap kidnape moun, y ap touye moun, men n pa konn kiyès yo ye. Lè nou vin a ODV a, baw, n ap detente yo, epi pale anpil nan larepiblik. Souvan gen moun ki ka di ke bon, ou fè moun abi, m pa janm fè moun abi. Moun nan gen dwa se moun pa w, ou pa t panse ke m t ap rive sou li. epi w di se abi m fè l, m pa moun fou. Depi w wè m site non w nèg isi a m ba w garanti se paske m gen eleman ase pou sa. Lè yon ti blofè di m konsa, o, pou m ka kwè w bay tèl enfòmasyon, ban m imaj. Bon ok, nèg m akize a poukisa w pa ankouraje l pito al pote plent dcpj. Bon, nèg la pè! Al dcpj. Bon, si w son sitwayen onèt, on nèg site non w, poukisa w pè al dcpj? Ou pa fin klè. Ou pa fin klè. Paske, mwen, on sitwayen onèt ou ye, on nèg site non w, poukisa w pè rive dcpj? Bagay yo pa klè. Bagay yo pa fin klè. Sa vle di ke, kòman w imajine. Dcpj arete plizyè moun nan baz 257 nan Bon Lazare. Wè baz sa, majorite zam nèg sa yo sèvi se Galil. E sak pi grav, jou yo arete ti chèf la, al mande tout moun ki te nan antouraj yo si pat gon Galil nan machin nan, si n alye nèg yo pa pran l. Nèg sa yo tèlman pwisan pa gen ankenn djaz oubyen menm etranje dayè gen yon atis fransè ki vin ki vin jwe a petyonvil el rancho nèg yo kraze aktivite a paske yo pat ba yo lajan. Se yon bagay grav wi. Sa vle di kisa la sosyete? Sa vle di ke nèg sa yo si dcpj oubyen lapolis ta plis serye yo pa ka di yo pa gen enfòmasyon sou baz 257. Yo pa ka di yo pa gen enfòmasyon sou peti chèf. Kounya la polis arete ti chèf yo pa janm al fè anyen se jodi a yo deside al kay misye epi yo di yo pa jwenn anyen son peyi difisil se kòm kwa la polis arete izo 5 segond 2 jou aprè yo al fouye kay izo nan vilaj. Epi yo di yo pa menm yo pa menm jwenn yon kouto kay izo. Izo e se yon peyi sa? Se tout bagay sa yo t dekouraje moun wi. Se yon peyi ki plis ke difisil wi. Se kòm kwa la polis arete izo. 2 jou aprè la polis kounya al fouye kay izo epi yo di yo pa jwenn anyen kay izo menm yon poul yo menm yon kouto yo pa jwenn kay izo. Bay nèg isi vag wi. Ou pa wè lè yo t arete ti Greg 95? Mwen panse lè yo fin arete ti Greg lapolis ap tou al mennen operasyon dèyè lapwent pou demantle palavò la a. Yo poko janm al mennen operasyon lotbò a non. Depi lè yo arete ti Greg la wi. Mesye m ba nou vag tande. Ba nou vag wi ak peyi nou. M ap kontinye fè pati pa m nan men m pa konte sou nou tande. M te di n sa. Dayè men misye sou ekran la, Jeff Kanaran, ta di lè misye nan lari a vre si e pat si e pat ODV pèsòn pa tap janm konnen misye t on chèf gang. Paske lè w wè misye w panse nenpòt senatè, depite bon manda nèg sa yo ap fini lòt yo pat itil anyen men yo prale wi lòt lendi m kwè 9 ti rès sena yo prale yo prale wi yo prale manda yo fini nèt nèt nèt tande byen ta di lè w wè misye nan lari w pap janm konn se yon bandi li ye. Enben, misye di l tou nan lari a, e se polisye t ba l pasaj. Sa di polisye t yo tcheke sou li, yo wè s on moun de byen, yo ba l pase. Misye rele Jeff Larose, chèf gang Kanaran tou w ap gade sou ekran la avèk chemiz la. Ou konprann sa vle di? Sa vle di ke bagay yo konplike. Men! Dènye bagay m ap di, m ta swete 2023 dcpj e m ap mande lapolis pou l vijilan, mete l sou men l. Paske souvan bandi yo fè deklarasyon sa yo, se lè yo santi zòn nan fin tounen dezè, li abandone e yo ap eseye rale moun sou kòd. pou yo ka kontinye kidnape moun, tiye moun pi fasil. Ke lapolis mete yo sou men yo. Ok, antretan. Se pa pou la premye fwa sa ap fèt. E, jodi a, bandi yo gen yon langay vyolan. Men la popilasyon tou gen yon langay vyolan. Piske la popilasyon yo a bout de souf. La popilasyon yo pa kapab ankò. Depi ou jwenn yon bandi pou yo, ou mèt tiye l. M pa gen pwoblèm ou jwenn yon bandi ou tire l. M pa gen pwoblèm sa a. Men se pa komisè gouvènman an. Mwen di w sa deja se lapolis m tèt frèt wi si se polisye kap jis kade yo tiye misye m tèt frèt wi lè m di w m tèt frèt la tire bandi a men pa yon inosan piske mwen di w polisye a lap gen dimil alibi lap jwenn swasant mil pawòl pou l di pou l montre ke li touye bandi a ou pa wè te gen yon nèg kanaran yo tiye sou channmas la la. Popilasyon an yo dou monchè misye tap kouri popilasyon tiyel men se polisye yo ki tiyel aprè sa joli kè aprè sa direksyon jeneral lapolis mande chofe katid mwen yo mdi negatif mdi negatif joli kè te vle chofe nèg yo bay joli kè ala tenten mesye on bakòp udmo on bandi ak tout sal te kapab gen kòm pwenl souli. Yo fouye misye, yo fouye misye, yo fouye misye, yo pa janm jwenn anyen. Se nan bous misye y al jwenn ti bagay, y ap retire mouchwa wouj, y ap retire mouchwa nwa, y ap retire mouchwa vè. Yo fouye misye, polisye ap fouye yon nèg yo pa jwenn zam sou li. E lè yo retire tout bagay yo jwenn zam nan nan men misye. Donk, lè sa a, polisye a tire w, bandi a reprezante yon menas pou polisye a piske l gen zam sou li e se si yo pa t pou kò yo, yo pa t yon sèl. Donk lapolis touye w. E Leta tèlman vle gang. Musca e e e Joly kè DDO lwès DDO 1 leta yo te vle t chofe polisye yo e la m te pran pozisyon m te di non yo pa ka chofe yo non yo te vin ba yo nèg nèg yo te gentan fè rapò pou pou kont polisye yo wi pou yo poutèt pou bandi sa yo te tiye channmas la wi donk ou dakò avè m leta se gang men la a wè m pran pozisyon pou lapolis jeneralman pozisyon m yo toujou koni. de tous chak pozisyon map pran se la m pranl m pa pranl sou rezo sosyo pou moun al di Romanes te di non tout sa map di yo m di yo la m di w DDO lwès 1 DDO 1 te vle chofe nèg yo m te di non gen de nèg nan ho kòmandman ki te vle chofe nèg yo m te di non pa posib nèg yo te gentan vle fè rapò voye kont polisye yo m te di se blag men wè la. Si se te polisye yo ki te tire Robenson Léonard, lè m di polisye, polisye k sekirite Muscadin, se pa paske m t ap dakò non, non, men polisye yo t ap jwenn plis alibi, polisye yo t ap dwe nan echanj de tir, polisye yo t ap fin tire misye, yo t ap pran zam misye a mete bò kote l. Epi si yo tiye yon nèg yo di nèg la gen yon zam bò kote l vre. Ou ka konprann ke se paske l te reprezante yon danje pou lapolis la, pou polisye a. Men lè se ou menm kòm komisè gouvènman ka gòl zam ou, mèt m t ap arete w. Enhen. Ok. M t ap arete w. M panse ke se pa de bagay m dwe ret sou li. Ok. Se pa de bagay ki m dwe rit sou li, sa s on krim de two e m panse ke Muscadin, m pa ka dakò yon nèg ap di Muscadin ap fè erè sa yo, m pa ka dakò. Muscadin s on otorite l pa dwe gen gòl zam nan nan kou l, se sa m di wi, otorite pa pot zam mwen di sa deja, lè yon nèg di Muscadin ap fè erè sa m p ap dakò sa. Non m paka dakò. Muscadin son komisè di gouvèneman li paka yon gòl zam nan koul la lwa pa di se sa poul fè la lwa pa di se konsa ke komisè a fonksyone li pa di sa li pa di sa non ok li pa di sa jodi a Si Léonard te fou, si l te malad, m pa konnen. Men mwen menm m pap pran pozisyon pou sa, paske m pa medsen. M ap gade sa m wè yo, m analize sa m wè yo. Sa m wè a se ke mwen wè misye blese, sa m wè a m wè foto kote 2 men l mare, epi yo tire l. gou. M pa pran ti tap senti sou kote w anko. M ap pran ti tap. Non. M ap pran ti tap podo. Tap podo. Enben, nèg y ap fon game masisi la, ki jan w konnen game nan vin ye? Mwen menm m pap janm pè pale masisi man. Paske nou konnen, pou nou fè game, mwen menm, mwen menm a tanperaman m pase. M ap gade yon game, mwen fè. Premye bagay mwen fè. Ayi gang pam yo. Ayi 2 5 7 kila peti chef. General an chef. Ayi general an chef. Mwen e bad boy ki deye m. E gang ki deye m. M pa nan pa po pwa. Monche pandan m kanpe min. M fon gim. M lage pataje melodi. M lage lò egri. M lage, m wont mande w tounen tout se hit M vin lage map viv pou kont mwen Di m ki telefòn fanm menm mennaj ou a Ou pa vle wè m mennaj ou a gen l sou li Sou telefòn pa l la Ki se wont mande w tounen M plen hit nan lari a m plen mizik Jounen jodi an Baky monte Sa Baky fè se prepare dine yon New Jersey a pase manje poul boure kay moun prepare bon ti manje pase manje Master Brand chita montre chenèt li Master Brand chita montre chenèt li montre janl abiye montre tenis li sal vo Master Brand son gwo rapè m met respè sou nonl. Men master Brain pa fè nothing pou ane a. Misye pa travay pou sa. Ah. Men mwen menm mesye m travay. Mechanste son bout rapè k travay. Ba misye koze l. Jounen jodi an, a la dènyè minit, pou ti kè pè mèt li l oze l, li mete Baky ki pa fè anyen. Kòm ansyen mennaj li. Yeah se konsa yo fè l. Kòm ansyen mennaj li. Fò n ba Kelly ti relasyon misye pran non. Pran bal nan petrovil epi la sa na konprann gyèt manman nou ae gen mouda frèt kap regle la nou tou gen anvi nan map tou di nou sa nou tèlman pa bay moun valè nou pran jimmy danje mouda frèt a yon pil dan kaka nan djòl li madanm ni menm a yon vye kanadyen sal kap koupe madan jimmy danje nou pa janm dil anyen ansyen konyen ki vòlò mayo gazman a tonton tanbou nèg bristou. Se li nou bay priyorite jounen jodi kap domine sou rapè. Ou se batè. Nou chita konyen nan mouda. Met on 2 masisi. Ou konn ki jan game nan vin ye la papa. Depi ou pa gen 2 timoun nan staff ou k ka konyen pou yon sponsor yo pap ba ou l. Mwen m dènyèman m pral di yon bagay ki klè la m pap dwe repete. M sonje Jeff Oka gen 2 sponsor yo dil chache poul bay Enben mwen menm lè Jeff Oka fè pa de mwen menm Lè Jeff Oka di lap jerem tonnè krazem yo di non Poukisa Bob Kay ou pap pran tap Jodi a m di nou sa Ou wè Jeff Oka e frèm e patnèm boul grenn mwen Men Jeff Oka se youn nan nèg m konnen ki gen sponsor nan menl li ka fon nèg jwenn. Gon paket lot rapè ki ka fè moun jwenn. Jounen jodia Tony mix. Lè gade wè Tony mix. Tony mix jwenn sponsò sou sponsò Tony mix rive yon kote lap boukante sponsò a frèl ki se izo izolan. Mwen menm map pale mwen menm si nou vle banm bal banm bal bon defen konnen e bandi ki dèyèm e gang ki dèyèm pat boy ki dèyèm. Mpat janm gen bon zanmi. Depi wè ponyèt nèg la kazel zanmim konnenl mannken depi timoun.